Oh Letènèl Gad chon entènèt dous Heheeyy Non Entènèt la gou pèp ayisyen Lè sa bon fòk nou gen kouraj poun di li bon. Paske san entènèt la, m pa kache di w, gon seri de vakabon nan politik, gon seri de vakabon nan medya, gon seri de vakabon nan sektè ekonomik lan, jounen jodi a nou pa t ap ka dekouvri yo. Asad Vòlsi, hehe, prezime kidnapè. Asad Vòlsi nan bay gang zam lapolis wi. Jounen jodi a, Assad Volcy fache, li nève, li wè non l sou menm lis ansanm avèk gang Izo la Repiblik Dominikèn mete deyò. Non, li pral pote plent pèp ayisyen. Paske li menm, se medya, se jounalis li ye, pa foure non l nan dosye konsa. Tonèboulem m sezi. Men si se mwen menm kap di ou ka pa kwè non. Men achiv yo pral ban nou koze a sou de ti chèz paske nan kafou nou rive la a gon seri de nèg fòk ke yo manyen vire gade dèyè yo pou yo wè sa yo fè nan peyi dayiti. Genyen Rosemila Petit Frère ansanm avèk Edwine Tonton direktris CAS. On dirè de medam sa yo vole menm degre yo pran pren menm kote. O o. Ou konnen nan jou pase yo ULCC mete rapò dankèt deyò, ebyen madanm ki se responsab CAS la gen divès milyon goud ki disparèt. Jij Wilner Morin envite l pou l vin bay eksplikasyon nan kabinè denstriksyon. Madanm nan di Rosemila, si w pa sipòte m m ap denonse w wi. Humm m pral baw dosye a sou de ti chèz. Gwo manifestasyon te prevwa fèt devan primati. Jan sa te anonse yè pèp ayisyen, òganizatè mouvman yo te di pou nou mache ansanm avèk bwa de pakat, pou nou mache ansanm avèk wòch, mache ansanm avèk bòl, kiyè etc. Ebyen bagay la pat dous devan primati non, men nou pral pèmèt ou wè kòman pwogram nan tap dewoule. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone. E merci paske w pataje video a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn video zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an. E kont sa ki se te menm la pranm. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se lonbraj. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frèzesè byeneme viza Asad Volcy koupe. Repiblik Dominikèn soti non l nan yon lis ki gen divès chèf de gang k ap teworize popilasyon ayisyèn nan. Moun sa yo ki reprezante yon menas pou la Repiblik Dominikèn, yo di yo kanpe lwen pa pile teritwa dominiken an. Asad mand anraje. Men non! Se jounalis li ye koman fe non l sou menm lis ansanm avek gang? Eske l konn finanse gang? Men se kwa l'histoire! Hehehehe men gon seri de moun nan peyi a yo bliye achiv pat menm bezwen egziste pou n te koresponn ansanm ak yo. Pase bandi yo toujou ap temwanye, men kiyès yo ye, relasyon yo genyen ansanm ak yo. Si se mwen menm kap di w ou ka pa kwè wi, men ann tande Assad ki pral pote plent pèp ayisyen pou jounal dominiken ki fè konnen o wi Lèzetazini te cancel viza l paske li te nan finanse gang. Humm, an nou swiv ansanm e achiv yo pral pale osi. Ya M pa nan politik aktiv, m pap fè politik, m pa pran pozisyon, m ap fè medya. Malgre depi 2019, m pa nan politik aktiv, m pap fè politik, m pa pran pozisyon, m ap fè medya. M ap fè kisa? M ap fè me? M ap fè medya. Ebyen pa gen pwoblèm non w ap fè medya pa vre? W ap fè medya. Sa vle di la ou kite politik. Depi kilè ou kite politik, depi 2019 pa vre? Humm ala kote nèg yo odasye papa. Men konpè, ou bliye? Ou bliye dat 14 octobre 2019 ki sa w tap fè nan lari pòtoprens? Non, bon m chèche achiv talè pèp ayisyen bon m met vè. Humm. Ok nou pral chèche achiv pou ou ti gason. 2019 Sa w t ap fè la? Nan medya w te? Si n pa vle w e Jovenel Ou te ou te anlè, ou te nan tèt Nan medya w te ye la? Atik ou t ap ekri pa vre pou met deyò Emisyon w t ap fè Heheheey Ala traka pou lave kay tè wi papa Men men achiv yo wi pèp ayisyen kap dezame vagabon pa bò isit. Men talè eske w raple w septanbre 2019 deklarasyon w te fè nan lari pòtoprens? Koute nou di nan batay pa gen batay a demi. Jodi a kòm yon sèl òm pèp ayisyen an pran lari. Ki pèp? Nou te trè pasifik. Petyonvil tap desann. Talè talè talè nou te pasifik kounye a nou atlantik. Ahh banm ti limyè non. Dèlma t ap monte. Nou te gen destinasyon pou nou rejwenn nan Dèlma 32, pou nou bifurke vè Dèlma 32 pou n desann jisteman sou Bourdon pou n vin devan Palè Nasyonal. Malerezman, yon lòt fwa ankò lapolis fè uzaj de gaz lakrimojèn. Lapolis tire bal reyèl. Gen plizyè militan ki blese pa bal avèk galil. Donk yon lòt fwa ankò, Jovenel Moïse montre ke li gen twa soutyen. Li gen lapolis. Sou. Soutyen nwa a. Li gon franj nan boujwazi a kap bal lajan. Soutyen jaune. E gen kè lèzetazini. Soutyen blan wi 3 soutyen soutyen nwa soutyen jaune soutyen blan hehehe a la traka pou lave kay tè. Men sak pi enpòtan l pèdi l se le pèp ayisyen. Waww men ojoudwi konpè sa sad a sou oh morgòt ti sou nou a sou sou hehehehe ou wè le pèp ayisyen. Kote moun sa yo ki te dèyè w la? Afè yo regle menm jan avè w yo al nan medya tou? Achiv k ap frape vakabon pi pi pa bò isit. E sa ba yo pwoblèm wi pèp ayisyen. Yo gen pwoblèm avèk achiv la wi. Pa bliye nan tan pase yo se radyo. Donk kounye a la a depi w tande radyo a fin pase l on fwa yo ka bay on ti kòb epi yo fè siprime band odyo a. Men jounen jodi a, Leko fon deklarasyon, li gaye sou tout rezo a nèt! Ebyen, gaye l gaye sou tout rezo a, pa panse w ka di l et lon sèl kote. Ay tout moun genyen l. Gen moun ki chita la, dawonlod yon seri de deklarasyon politisyen mete yon kote. Pase, li konnen politisyen yo se grenn gade dèyè yo ye. Sa e lèw fin fon bagay yon kote yo ap retounen ladan ankò. Se konsa yo viv nan peyi dayiti. Ebyen jounen jodia ou wè le pèp ayisyen a sad. Ala traka pou lave kay e tè papa. Men talè moun ki bò kotew la ki gen chemiz a kawo a kiyès li ye? Site non l pou nou, nou pase nou pa wè vizaj li twò byen. Yon lòt fwa ankò, lapolis fè izaj de gaz lakrimojèn. Lapolis tire bal reyèl. Gen plizyè militè ki blese pa bal avèk galil. Donk yon lòt fwa ankò, Jovenel Moïse montre ke li gen 3 soutyen. Li gen lapolis k ap fè represyon, li gen yon franj nan boujwazi a k ap ba l lajan e gen gen Lèzetazini. Men, sa k pi enpòtan l pèdi l, se le pèp ayisyen. Eey! Ayayayy! Senatè Youri p ap fon pa. Sa vle di pèp ayisyen. Yo touj ansanm hehehehe yo toujou ansanm anh Canada krik dèyè youri les Etats Unis rrr dèyè youri ebyen Assad tou viza revoke yo toujou ansanm République Dominicaine soti lis li baw youri anlè Assad anba. Ala traka. Kontinye kase bete nan men nou non gason. Donk. Non non non sa antanke politik paske la se pa antanke jounalis si genyen sanksyon si genyen si genyen entèdiksyon pou te rantre ozetazini m pa kwè se paske ou tap fè enfòmasyon nan medya se sak fè m fè presizyon an wi. Ah ok men sa m vle di se ke Sa fè pratikman 2019, sa fè prèske katran ke tout moun konnen m ap dirije Gazette Haïti. M ap fè yon travay pwofesyonèl, m ap bay nouvèl, m gen emisyon. Donk, pou mwen menm, nan moman ke bagay sa yo rive a, yo rive nan moman ke m ap egzèse yon fonksyon de jounalis. Men sa pa retire anyen nan pase w kòm òm politik, Assad Volcy. Ou wè Barbecue? Kote barbecue. Barbecue vin fon ti pale nou de ton ami ton ami la ki sou ekran donk pèp ayisyen barbecue pral fè yon ti pale nou de zanmi l Assad Volcy un. Objektif konferans de près jodi an se pou nou pote yon demanti fòmèl ak jounal an liy Gazette Haïti ke frè nou, zanmi nou. He! Jenèf Heeyy Epi jodia lè yo wè non yo nan lis moun ki nan dosye gang tout estomake Men nonm ki ladan E nonm Babekyou ap site la E sèl Babekyou pou yo te sanksyone E sèzami e. Men talè di nou non ki relasyon nou te gen ansanm konsa ban nou ti detay hein met yon ti dlo nan diven an pou nou silvouplè. Eske w ka di pou peyi a ki relasyon ou te genyen ak Henri ki te solda Evens ti kouto bwa lyann nan site solèy ki te kondane a pèpetite pou kidnaping. Ke ansyen prezidan Rene Preval ta pral fè gras. Talè talè emen imen menm li toujou ap gen zanmi sa yo non e poul fè entèvyou sorry poul fè entèvyou ansanm ak yo wi poul fè entèvyou poul eklèsi popilasyon an la bataille le pays se tou se tou. Bon epa mwen menm kap dil se babekyou si lap bay manti sou somel epa mwen menm non k di babekyou k di men relasyonl te gen avèw ou te nan jenèf ou se zanmil ou se frèl ou son gwo potorik gason nan jenèf men kounya m tande yon dosye evens ti kouto nan site solèy humm ala traka pou lave kay tè wi papa. Achiv kap frape vakabon konsa wi. Men talè Mesye Assad Volcy di nou non ki kote ou te etidye journalist please. Menm jan anpil moun nan pouvwa a tou te choke yo wè ke se bon bagay m te fè kont yo. Paske lekòl ke m soti a ki se Radyo Ayiti Entè pa ta pèmèt mwen fè m fon gaby, fè m fon bagay pou m ap goumen ak moun, joure moun, fè chantaj ak moun etc. Donk. Li di pou m reponn ou, se veritab de kesyon ke m te genyen. Ou ap pale de responsablite, men otan ou otan responsab ke lòt nèg ki nan opozisyon yo, paske ou te youn ki te toujou nan manifestasyon e ki te konn ap di, si n pa voye Jovenel ale, n ap mouri. Men Jovenel ale, men regad ou on an è ojodwi. Men kote li di. E m pa di m pa responsab non, paske a yon sèten moman, m te nan konba politik. Ok. Men ou wè le konba mentnan? Ou ale konba? Men pa paske responsablite pa vle di paske m t ap goumen kont yon rejim ki t ap kraze peyi a fè m responsab. Okontrè. Hen. Nou menm sa nou fè? Nou konstwi l la a? Nou konstwi l? A. M t ap rann peyi a sèvis. Hum. Ou t ap rann peyi a sèvis. Zanmi Babekyou. Menm vòlè zam la. Hehehe. Anmweyy! Mezanmi, Ayiti tèlman gen pitit li k pou rann li sèvis. Ayiti achte sèvis pito non silvouplè twòp moun rann ou sèvis epi gad nan eta ou ye franchman. Responsabilite map pale de lopozisyon se paske yo pat konprann nan moman ke nou te rive a fòn te kanpe pou nou te jwenn yon antant politik. Antant politik se sa? Doktè Schiller Louidor e ou sèlman ki ka banm yon repons pa rapò ansanm avèk sa konpè Sassou A sa sou sot di la. Pale ansanm avek popilasyon an. A sa Tim te pran pouvwa an 2018 2019 peyi a te fini wi. Koman sa? Ak vòlè. Konvèsasyon ant 2 vòlè pèp ayisyen hehehehe. Koman? Nan mitan nou? A men se klè. Nan mitan nou? Klè. Kòmsi gen anpil vòlè ki kapab met opouvwa? Sal te ye? Egzanp lan klè, an nou, an nou, an nou lojik. Vòlò di wi. Asasen. Ban m ba w lòt mo. Donk, si n te pran pouvwa a an 2019. Peyi a te fini. Pi rèd ke jan l te ye a. E de vòlè k chita k ap pale wi. Pase, ni Schiller Louidor te nan opozisyon an. Opozisyon vòlè a. L te. Fè pati de vòlè yo. Assad vòl si te fè pati de vòlè. Yay de vòlè. Youn al nan media lot la vin konfese. Ala traka pou lave kay etè papa. Nou mele wi. Yon ti konvèsasyon ant 2 vòlè. Kounya konpè Asasou, silvouplè di nou non, poukisa ou te kite lari a souple? M fè yon dokiman, m fè kanpay sou li, m voye l bay Jovenel, m voye l bay opozisyon. Bon, nan peryòd sa a, m pa konn si nou sonje, m te pran anpil kout baton. nan men de twa kamarad nan opozisyon ki te di se paske mwen nan Jovenel e Jovenel bò kote pa l, moun ki bò kote l yo te di se yon kado anpwazone ke m pwopoze la a. E je fè respè si ke nan peryòd sa a opozisyon mwen e Jovenel Moïse te antann yo si n t ap rive nan eklatman ke peyi a rive la a paske mwen te di a sèt epòk, puiske se pa de sa ke sajis se maten pou m fini, Ekoute, se vre ke opozisyon an vle jete Jovenel, nou pa kapab, Jovenel di l fè 24 mwa kanpay e Jovenel montre l enkapab pou l dirije, ebyen, twouve yon konpwomi istorik pou evite yon eklatman. Mwen di, opozisyon an bò kote pa l ap kanpe sou batay pou jete Jovenel la, e Jovenel bò kote pa l, li menm, l ap antann ni ke definitivman Fòk li konpoze avèk lopozisyon pou monte yon gouvèneman de kowabitasyon politik pou n kapab pasifye peyi a e ansanm. Ou serye Assad? Ou serye? Ou sot di nou kite politik an 2019. Ou te ekri Jovenel pou l chita avèk opozisyon men se pa ou sa ankò 11 octobre 2019 ki te di nou pa nan dyaloge ansanm avèk Jovenel, se kite pou l kite tèt peyi a? Non, m poko konprann de ki dyalòg w ap pale a gason. Ban m al achiv pou ou non nèg. Tiye nou. Yo kapab tiye 2, 3, 4, 5, 6. Yo menm ka tiye mil si yo vle. Men yo pap ka tiye pèp ayisyen an. Sa k fè jodi a nou di li klè. Nou nan lari a e nou nan lari a pou bon. Sèt istwa de komisyon Jovenel Moïse ap fòme pou vin negosye avèk nou n ap di li twò ta. Jodi a nou di nou pral revoke komisyon sa a, pa la menm okazyon nou pral revoke Jovenel Moïse. Se sa k fè nou pran randevou a nan kè Petyonvil, a kèlke mèt de rezidans Jovenel e nou pral ba l yon chans. Se la chans ki pas e la chans a prand. Jovenel Moïse gen pou l chwazi pandan 2 zè tan li pral fè sou plas la pou l remèt lèt demisyon l. Swa l voye l ban nou. Si l sou djop li, l poko enprime l, li gen dwa fowal li sou whatsapp ba nou, ebyen tout peyi a ap gentan enfòme ke l demisyone, ebyen si aprè 2 zè de tan li pa demisyone, lè sa nou pap gen chwa, n ap pral lakay Jovenel, kòm li te di, ekoute, kòm li te di nou, li te bezwen gade nou je nan je, nan moman ke l tap fè yon diskou a 2 zè di maten lè sa nou tap dòmi, jodi a li gwo jounen, nou pral gade l je nan je pou l kapab remèt nou lèt demisyon. Epi jounen jodi a, nou tout inosan nan sa k ap pase nan peyi Dayiti. Mwen k koupab, mwen k nan finanse gang, mwen k kraze peyi a. An n tounen sou dosye sanksyon yo mon frè. E se prèske menm rezon yo, se kestyon kontak ak gang. Sa k pase Assad? Kòman on moun ki soti don lekòl konsa, lekòl Jean Dominique, kapab genyen non l sou yon lis yon peyi ki pa otorize l rantre sou teritwa. Li te ka soti Harvard menm. Hum. Lekòl pa fè moun, se santiman k fè moun. Li ka san santiman. Hum. Teritwa l tou senpleman paske l gen rapò a gang. Bon. Pè Renèl jis nan palavwa la m rekonèt ou kòm yon jounalis pwofesyonèl. Sa vle di fò w fè trè atansyon ak sa w ap rapòte. Paske Jis pandan wap pale la a, pa gen oken kote le gouvèneman ameriken te di ke m pa ka antre lakay li pou kesyon zam. Oken kote! E natirèlman map di w mèsi tou wi ke de opòtinite a pou m pale de sa. Paske yè swa gen yon radyomann ki tap pale de dosye sa a, de lis dya yo rible mete deyò L ap site non mwen, mwen fon tchèk sou li epi pwiske mwen ap sou mwen pratikman ap atake jounal sa an difamasyon pou m. E vre? E jounal Listín Diario? Kilè w ap atake Babekyou? Kilè w ap atake Babekyou? Non, fò nou sispann, fò n atake tout pase Babekyou gen yon dosye la lontan ki sou ling nan mò pa janm dan anyen pou li. Bon m tounen a Babekyou. Babekyou vin ban nou yon ti limyè sou dosye a silvouplè. Eske se pa Henry ki tap mache fè kontak ak tout baz pou ou? Eske se pa ou ki fè touye Henry nan rue Nicolas? Talè, si m byen konprann la a. Asad ta gentan fè 10 kòmandman yo. Non non non avè di ou kite 10 kòmandman dèyè konpa Asad non pa fè sa. Touye ladan tou. Bib la tèt anba sa wap di konsa. Avè di li gentan fè 10 kòmandman wi. Ou pa gen dwa tiye wi. Men poukisa menm touye sa ban nou ti limyè nou pase m wèl pa deside somo fòl somo tou ay deklarasyon sa yo pèp ayisyen yo bay problèm humm. Eske se pa ou ki fè touye Henry nan rue Nicolas paske w te ba li yon kòb e li te blow kòb la. Asad Volcy, Ann manyen dosye kidnapping ou an. Kòm mwen wè w gen foli jounalis. Ah non, ah non bab, fò pa ensi. Pa foli jounalis. L ap rann gwo kote hein. Lekòl Jean Léopold Dominique wi. Ah non. Li pa gen foli. Sa ka rive l pa dwat, men l pa gen foli. Aayy non! Mario Andresol te direktè jeneral Polis Nasyonal Dayiti alepòk. Lapolis te lanse yon alèt pou kidnaping nan Dèlma 83. Lè lapolis rive, moun ki te enplike nan kidnaping lan se te ou. Claudy Gassant, bon zanmi w ki te komisè gouvènman alepòk, kouri vini pwoteje w pou yo pa t arete w. Dosye sa pa janm eklèsi. Ka kidnaping sa ekri yon atik sou li pito. Paske peyi a ta renmen konnen sak te pase. Sa vle di non nèg sa yo, yo toujou nan lis. Non nèg sa yo pa janm site nan bon bagay. Epi yo bon moun. Yo bon moun. Non, nou dwe panse ke nou kapab manje m. Non, nou pap ka manje m. Kriz boulik mwen, nou pa ka manje m. Nou panse n ka manje m? Non, nou pa ka manje m. Jamè. Sè note ok. Hum! Nou pap ka manje m, sa se sur. Bondye fè se pa mwen k di l, le babekyou, ton ami, Gwo poto mitan je nèf ou ye, epi kounya la lè non nou soti, nou soti pou n gade non. Pete tenpan moun nan la repiblik. Nou pa ka bay moun zòrèy. E non nou pa janm site nan bon bagay. E sa k konn grav la pafwa pèp ayisyen, gen de moun ki tèlman vòlè son katye, dèfwa gon bagay ki pèdi se pa li k vòlè l non men tout moun konnen se li k konn vòlè donk Chay la tou tonbe sou do l e sak pase gen yon seri de nèg nan peyi dayiti yo tèlman pa dwat depi se dosye kòripsyon yo nan tèt lis mwayenn 9 edmi depi se dosye gang yo toujou prezan depi se dosye vòlè yo toujou la ala traka pou lave kay tè papa. Sa vle di la politik media non franchman pèp ayisyen m confuse pi rèd. Asad Volcy fè kòb ou jan ou ap fèl la tande pran pòz jounalis ou chak premye minis ki moute fè kòb ak gazèt Haiti. Ah bon? Enben ok. Enben ok. Nap brase hehehehe epa mwen k dil babekyou some babekyou papa voye papye tenbre pou li ou konn kote l rete bon e ba zò ou zanmi ou frè esal di humm. Gon seri de moun pèp ayisyen lèzetazini pat menm bezwen vini wi ap sanksyone kanada repiblik dominikèn pat menm bezwen met lis deyò se paske nou ipokrit lougawou a anba pye nou lap souse pitit nou epi nap priye nap di dife nan kan djab mandem ki djab je ne se pa e nap manje a djab la. Ala de traka papa, ala de traka papa, ann avanse non. Se mare yo poko mare w pou al eksplike kijan Diego Charles, jounalis Radyo Vizyon 2000, ki te redaktè an chèf Gazette Haïti, te asasinen. Masak ki te fèt nan Dèlma 32. Humm enben ok non sa va sa va ale it's ok it's ok it's ok sa va ale m just bezwen yon ti te sèlman yon ti te fèy lougawou men tout bagay ok te kyèt. Mpa tande yo te janm te sove yon moun, mpa tande kote yo envesti. Men yo toujou ap site nan sa ki gen rapò ak san. E pa bay san nan lakwa wouj non, vide san atè. Asad Volcy, zanmi nou, frè nou, mwen rele w konsa. Yap fè emisyon sur l'insécurité, le kidnapping. Galil pnh wi. Bon kote eskel te Eskel te nan lapolis ki fèl jwenn zam poul vann gang zam lapolis men polisye sa yo menm kote yo. Enben ok. Jodi a yo, yo tout pa konnen sa k fè peyi a gangsterize. Gang yo k ap bay pwoblèm. Tout ap mande sekiri, tout ap tann entèvansyon militè. Ak yon Galil zo reken. Assad Volcy. Èske w pa t tann mwen menm Babekyou, 2 a R 15, mwen site sa yo sèlman? Avedi gen plis? Respire respire respire Nou ta panse m gen pwoblèm avè nou, m pa gen pwoblèm avè nou. E zanmi nou, frè nou mwen k ap di e pa mwen menm, m pa konn anyen non mwen menm. M pa konn anyen nan lanmò Sonson tande m tande l mouri. Mwen gangsterize peyi a la vre. Sa ye m gen Galil pnh. Respire. Men, souvan yo di, chak nèg ki reyisi gon fanm solid ki kanpe dèyè l. Men, bab, kòm etan done Asousou se zanmi w, alye w, frè w, Ban nou ti istwa de madanm li non, ou pa konnen? Pou jounalis ki vle verifye sa m sot di la yo, al chache konnen ki moun ki Sandra Polemon, madanm Assad Volcy. Li te kandida pou depite Kòniyon Gran Bwa. Lapolis te arete l pandan eleksyon an, li t ap bay ti jenn gason zam. Li te pase ant 3 ak 6 jou nan prizon. Se lafanmi? Ooh wi se la fami se lanmou pèp ayisyen m raple m te gon nèg y ap vòlè chak swa men madanm ni gon tab madanm nan gon mòd li mete yon seri de nap sou tab la nap la rive atè lè w tande nèg la al vòlè Lè nèg la ap antre, si nèg la sot vòlè pòm de tè moun, demen maten li k pral vann li bonè, li toujou rete dè pòt la lap tann nèg la. Nèg la ap wè frape tòk tòk, epi foup, li ouvè pòt la, epi li pran bout sak la, tchoup li foure l anba tab la epi desann nan pla. Rapid. E konsa l aranje l. Gon jou kòman nèg la pral mouri ansanm avè l, gon mesye k tap soti epi te genyen 101 goud nan pòch li. Men, li foure 100 goud la nan ti pòch slip epi li kite goud la nan pòch li. Pandan li sou wout li kwaze ansanm avèk vòlè a, vòlè a fouye l li pran goud la. Men 100 goud la e sere. Epi pèp ayisyen, kòm etan done l gen tan gon vòlè k fouye l, li di ke... M pa prale pi lwen non bon m chèche yon kay pou m dòmi m ap frape pòt yon moun. Lè l frape pòt, move chans pou li se kay madan vòlè a l antre. Fi a ouvè pòt pou li, li ba li dlo, li lave vizaj li. Men kay la pa t gwo epi li bay nèg la dòmi sou galata anlè a. Epi nèg la eksplike l, li soti li gen 101 goud nan pòch li, li kwaze ansanm avèk yon vòlè, li te sere 100 goud la lwen, vòlè a pran goud la sou li. Epi nèg la monte anlè a, li kouche. Mari a frape kokokokokow, Epi fi a foup li ouvè. Li di ah cheri pa gen anyen non. Sèl on goud m jwenn pa jwenn anyen non. Fi a fè l shhhhhhhhhhh pa pale, pa pale, pa pale. Mesye ou pran goud nan men l lan. Li gen 100 goud. Lan lè a lap dòmi. Hein lan lè a lap dòmi. Lap pran kòb la sou li. Nèg la fè yes! Humm. Nèg la tan lè a l pat janm ap dòmi men pèp ayisyen ou konnen lè yo ap koud do kay pa bliye kay an pwovens yo toujou genyen gwo egui lè y ap pase pil kòman zèb sou yo epi pou yo met tach pa anlè misye ap chache yon bagay pou l desann men l chache chache chache l vin tonbe sou egui a epi kounye a la Dam nan rele misye l di l desann vin dòmi sou kabann nan, i menm a mari yo ap monte anlè. Nèg la di pa gen pwoblèm non. Pandan y ap bay misye men pou y desann, pase yo pral fouye l pou yo pran san goud la, yo te ka menm touye l, li tou desann apik la, l tchoup dèyè tèt gason, gason sot tonbe. Ahh madanm nan ba li kèk chaplèt li vide l atè. Goud la k te nan pòch vòlè a, li pran goud li, l ale fè wout li. Enben pèp ayisyen, men se sa k pase nan kou pa sousou a. Li menm y ap vann bandi zam lapolis, madanm li menm ap bay lajenès kado de Noël, kado de leksyon, sorry. Eeh ala traka pou lave kay tè. Kisa w tap ajoute? Pou se jenn fanm, jenn gason ak dyaspora yo ki pran desten peyi a an men. Pou se pa vakabon tankou w, vakabon tankou Andre Michel, vakabon tankou Don Kato, vakabon tankou Youri Latortue, vakabon tankou Nenel Cassy, vakabon tankou Reginald Boulos ak tout vòlè phtk ki fè politik nan peyi a. Men pito se moun ki onèt e kredib ki pran desten peyi sa an men. Bon, pèp ayisyen ou kapab wè, yo toujou sou menm lis. Menm nan lis Babekyou yo toujou sou menm lis la. Byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. O o, imigrasyon Repiblik Dominikèn k ap fè koze. Eeyy! Menm chinwa yo pran. M gen enpresyon chinwa pale kreyòl. Mezanmi an nou suiv ansanm. Adjj! Mezanmi pa gen pou n ta ri non. M gentan wè kote yo mete l la e pa kote pou moun ta ye. Hein men ajan imigrasyon nou stipid. Nou pran chine. Bon si yo pran chinwa e si yo kwaze ansanm avèk Garcia Delva hein. Ah e konsa yo di hello tou. Lwa ayisyen rete ap di chinwa pa kriye sa chinwa konn eeyy ala traka pou lave kay te frèzè se wap gade ti bwat kote yo mete moun yo mezanmi pa anndan lon moun dè do chofè a jan moun sa fè respire ase ou konn wè yo foul ansanm avèk moun mezanmi. Sitiyasyon an konplike. Jan sa te anonse, gwo manifestasyon te fèt devan primati e depi yè, ebyen responsab mouvman sa te anonse fòk popilasyon an mache ansanm avèk bwade pakat, asyèt wòch, ann swiv kòman seremoni an Sistèm nan konpoze de twa pouvwa plis oligak kòwonpi a, enben pa rete anyen ankò ladan l. Sèlman Ariel Henry ki reprezante yon ti fil arenye pou l elimine sistèm nan. Jodi a pouvwa egzekitif la, se sèlman Ariel Henry ki rete ladan l. Pa gen majistra, pa gen depite, pa gen senatè, pa gen lòt tankou, an nou ta di tankou kazèk kazèk. Enben jodi a, nou vin mande tout popilasyon an pou leve kanpe. Pou nou arete Ariel Henry ak tout akolit li yo jodi a ki dèyè renouvle sistèm vòlè, kidnapè, asasen kriminèl sa nan 2 kwen nou. Mèsi. Men, fò di m pa wè animatè pwogram nan, on dirè l pa t prezan. E ou sitwayen, kisa ki eksprime prezans ou lajounen jodi a? Non se manigans kap fèt avèk André Michel, Marjorie Michel, tout nèg ki tap batay nan lari a kont Jovenel Moïse, kont eleksyon, kont referandòm, kap pale de eleksyon, men pou n mande Ariel Henry kòm moun ki genyen men l nan kesyon, non l ap site nan kesyon lamò Jovenel Moïse pou l remèt pouvwa a avèk pèp ayisyen an, ke l deja gen 20 mwa deja li pa gen anyen ke l ka fè pou ede peyi a nan sa l ye la pou retire l ladan l. Jodi a. Ariel Henry pa gen anyen l ka repete ni poze kòm aksyon pou l montre ke l ap ede peyi a sòti nan sa l ye a. Premye bagay Ariel Henry fè, Ariel Henry se rann li rann kidnaping nan vin ranfòse nan peyi a. Ariel Henry se rann li rann vin gen plis ensekirite nan peyi a. Ariel Henry vin rann polisye vin plis mouri nan peyi a. Ariel Henry vin rann ke timoun piti 11 an ap mouri brile anba men bandi, anba men gang ame. Men m pap rele yo gang ame paske jodi a nou vin konprann nèg sa yo k gen zam nan men yo se milis gouvènman yo ye, se milis Ariel Henry yo ye, se yon fason yo fè pou yo gangsterize peyi a pou ke peyi a pa janm soti nan sa l ye a sou zòd blan e sou zòd nèg phtk yo pou ke pèp la kapab toujou rete nan eta l ye a. Mèsi Jure Reginald de Saint Léger Populaire. Jodi a, nou menm antanke jèn gason, antanke jèn ki pase nan lise, pase lekòl nasyonal, Rive nan Inivèsite Leta a, jodi a, nou gen yon renesanse anvè popilasyon an. Kòm Konstitisyon 1987 nou amande a di nou, depi n gen yon Leta ki pa kapab di sekirite, lojman sosyo, edikasyon, nou dwe leve kanpe pou n jete Leta sa a pou jwenn yon Leta ki ka ba nou lojman sosyo, edikasyon, sante e sekirite. Kòm Leta sak la a. Nou pa t vote l sou twit anbasad amerikèn e prezidan ki te nonmen l la te gentan manda l fini. Jodi a, se yon koze sou enkapab ki nan tèt Leta, li prezidan, li senatè, li depite, li tout bagay. Jodi a nou menm kòm jèn gason, konstitisyon an di nou pou n pran lari pou vin devan primati a pou vin di Ariel ou pa k gen misyon, Ariel pèp la pa ba w misyon ni manda, lè a rive pou w kite tèt primati a. Sinon, avan pou ta pi tris, pase konstitisyon an di fè tout sa n konnen pou n delivre tèt nou lè gen yon boujwa. Mete tèt yo a gang, mete tèt yo a kominote entènasyonal o detriman de patri nou ki se Ayiti. Jodi a, nou di popilasyon an, nou nan peye atak sou, di, gen de teritwa, se sou de teritwa pèdi. Yo di ou menm kòm jounalis, si w al manti se ou k di ou, yo di se nan yon lòt peyi yo di ou wi, se nan yon lòt teritwa, se pa Ayiti. Jodi a, nou konnen. m pa wè ni bwa de pakat non se kwa listwa hein oh men m wè pwomotè pwogram nan ann wè sa l t ap fè nan jounen mobilizasyon an. Sitwayen pa ka deplase de yon zòn a yon lòt. Yon peyi kote lavi nè pa vivab, di m sa nou vle, pa gen okenn sitwayen responsab, patriyòt konsekan ki ta ka kwaze bra yo. Pou reponn nan siti yo jisteman, mwen estimè revandikasyon yo jis sa y ap mande la a. Nou gen yon pwoblèm ensekirite grav! Yon ensekirite an jeneral nou menm o nivo Fòs Nasyonal pou la Demokrasi nou asimile a yon fòm de teworisme deta planifye pa otorite an plas yo e ke sipòte si w vle pa sèten kominote entènasyonal. E sa m ap di a la m ka jistifye l. Ayiti pa fè zam, Ayiti pa fè minisyon. Tout zam sa yo kote yo soti? Yo soti a letranje paske yo soti Ozetazini, yo travèse Repiblik Dominikèn. Yo tonbe an Ayiti. Se sa pou vin enplikasyon de la kominote entènasyonal nan kesyon ensekirite a. E jodi a, yo alèz kòm si y ap pran sanksyon kont moun, kòm ki dirè yo menm pa gen okenn responsablite nan sa k gen la jodi a. Mwen ankouraje sit-in pou òganizasyon yo ap fè, menm si an tèm de nòm, kòm si m ta ka di w, yo poko reponn. Men mesaj y ap bay la, s on mesaj ki klè, s on mesaj majorite moun yo antre ladan l. Kesyon ensekirite a mezanmi, jodi a soufrans popilasyon an, m tande gen minis nan tout nivo, m ta gen dwa pran egzanp yon minis, jodi a tout doulè. Ayiti ap kouri nan le meyè moman l pou sa fèt. Nou fè apèl a fòs pwogresis anndan peyi a pou pran dezangajman. E angajman yo, yo klè. Fò nou goumen pou Ayiti reprann imaj li, tounen prestij. Donk nou la, n ap kontinye akonpaye òganizasyon popilè yo. Yon peyi pou Ayiti jan l ap mache la, pa ka pa gen mobilizasyon. Sè Jèl wi, Sè Jèl ou gen opinyon sou non moun Repiblik Dominikèn site kòm kwa ki annafè avèk gang yo? Non, mwen menm, m poko jwenn de prensip parapò ak sanksyon yo. Men depi li saji de la Repiblik Dominikèn, e nan konpòtman m wè Bi Abinader gen la a, l ap fè yon siyal bay misye Abinader pa mèt li la. Li pa mèt zile a. Si gen de moun ki fè de bagay ki pa bon. Pierre Espérance, ki sa l fè? Ebyen ok granmoun, pa gen pwoblèm non. Pa gen pwoblèm! Ki sa yo fè Repiblik Dominikèn? Si yo ka kraze peyi yo, son menas pou la Repiblik Dominikèn. Ou pa konn sa yo fè. Ou pa konn sa Pierre Espérance fè. Ebyen ok. E moun tankou nou k ap tann Lèzetazini ak Kanada vini ansanm avèk Militech pou vin touye ti bandi yo pou nou an? Ebyen bon siksè wi dan le senyè. Ala traka nan peyi sa. An nou fini non sitwayen. Pou kisa ou ou prezan jounen jodi a. Donk se yo vre moun yo yo menm kap jwenn kap kouri ki ap sibi masak kap pran bal nan katye popilè yo byen konnen ki kote pou yale nou moutre yo on kote toujou la ki se devan primati vini la fè tant nou vin ret domi la de fason aske nou kapab an sekirite. Ou panse ap jwenn yon solisyon si w ta vin devan Primati a pou vin depoze yo la? Wi, se solisyon y ap chèche. Nou pa nou pa mete de kote yon solisyon konsa. Kote ke pèp ayisyen an li menm a la rechèch de sekirite ke li ye an. A la rechèch de miezèt ke li ye an. Kote ke nan katye popilè yo y ap pran bal, y ap mouri. Y ap kouri, yo separe avèk fanmi yo. Alò, nan sans sa, nou prezante yo Primati kòm kote ki gen sekirite. Se menm jan, devan anbasad yo gen sekirite. Ale, al plante pikèt nou. Moun Kwadèboukè, moun ki sou wout Akademi, wout Frè, devan anbasad amerikèn, gen sekirite. Ale, fè tant nou, dòmi la. Moun Petyonvil ki gen pwoblèm. Sekirite kap kouri pou bal kap mon kote la fini pèp repiket nou dòmi la menm jan gen anpil kote nan peyi an gen anpil ministè ki gen sekirite ale anndan yo pran dòmi la e m pa kwè nap pran bal kote sa yo tou. Vwala medam matmwazèl e mesye se konsa manifestasyon an te dewoule jounen jodi a devan la primati pou mande premye minis Ariel Henry kite tèt peyi a. Madam Edwine Tonton, èks direktris CAS, konvoke jounen jodi a pou l al reponn kesyon jij Morin. Yè chèf kontab la ki se Pierre Richard Valès, aprè jij la fin tande l, yo tou mete kòd nan kou l epi mete l nan poto. Ebyen Madam Tonton ki ta pral reponn kesyon jij la jounen jodi a, li tou fè konnen Rosemila silvouplè sike w pa sipòte m map denonse w nan kabinè enstriksyon an wi nan kad dosye sa divès machin blende ki te achte donk si madan Rosemila pa sipòte l ebyen Machin blende yo la bay ti eksplikasyon paske Prado ex mères la te achte nan kob CAS la. Ou kwè se koze nan peyi sa non. Yo vole menm degre, yo te pran pren menm kote. American Airlines pèp ayisyen mezanmi pou soti pòtoprens pou rantre Miami li depase 3 mil dola. A ti kè a wi. Tandiske, menm konpayi sa a, pou soti Santo Domingo pou ale Miami, li 275 a 300 dola ameriken. Si w ap vwayaje nan klas ekonomik, w ap peye anviwon 493 a 500 dola ameriken. Kèl biznis! Leta ap regle afè pa l, opozisyon an ap vòlò yon bò, ebyen konpayi ayeryèn yo tou y ap fè afè pa yo. Alon ti peyi sa pa. Tout sa pèp ayisyen ebyen se konsekans kraze brize, peyi lòk etc. Si n pa voye l ale ebyen n ap mouri men ojoudwi vwala. N ap mouri tou piti, nèspa? Imajine w ou fin fil pon moun nan pwogram Biden, li bon, epi kounye a la l pa ka dekole nan peyi Dayiti paske tikè twò chè. Sa vle di la, w ap gen lajan nan men w pou w achte yon viza dominiken pou w pase an Repiblik Dominikèn pou w rantre Etazini e w ap ret rès monnen. Ah ah A la traka pou lave kay tè nan peyi sila Byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap ret Ya pèp ayisyen Ya ya Ah vwala Ay senatè Pè nou yo chèf nou yo moun kap defann dwa moun Ti bandi nou yo, tu konpran, òm dafè nou yo, aaww, kèt mesye, nèg yo bèl, gade garçon, gade garçon nou peyi m, hehehe, mesye, men non, gade garçon nou peyi, yo tout koulè, yo tout wotè, yo tout plimay, hein menm pastè pè tout heheeh tout se menas wi sa vle di satan an pèsòn li se heheeh ayy ti moun pèp ayisyen yo humm bon zanfan ti minis ti premye minis jounalis hein òm dafè nèg dwa moun sendikalis. moun kap priye, sa kap fann tèt tout se menm menm zanmi yo wi. Fanmi yo ye wi. Yo menasez. Eeyy Abinadel ranse wi mesye. Men nou menm nou pi pa serye toujou. A la traka papa. Mwen menm lèm di w Ayiti dictature, la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete Ou dwe panse se blag. Frèm ak sèm kap koutem byenvini nan Ayiti peyi spesyal mesye nèg yo kraze peyi a dat m pa wè yon bouyon bòy konsa zanmi genlè pa wè 5 bòy pou 5 dola m pa konprann koulè dlo bòy la men a fè 4 epi yon ti 4 bòy pou 5 dola nè boule a koupe. 3, On lòt grenn. 4 bòy pou 5 dola. On ti eh. Humm. Is boulit mwen epi n pral desann sa. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa eh. Nyanm nyanm n ap manje. Nyanm nyanm nyanm. Hehehehe. Eeyy akoupi m chaje. Nèg yo kraze peyi a. Vle di, si w desann anba lavil konsa w pap jwenn on ti bòy konsa non. Nèg yo fina peyi a. Humm. Antouka, pèp ayisyen, Ayiti diktature la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale map Kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak la sante, bonjour, bonswa tout moun non pam se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo, au revoir à la prochaine, bizou bizou one love.